Bagay yo grav bagay yo grav mezanmi nou pa gen bouch poun pale Bonjour bonsoir tout moun kòman nou ye se yon plezi kòm dabitid poum avèk nou poum pote emisyon pa nou an pou nou mon editoryal avèk Yanick la ou sou tak 509 tout ayisyen konekte platfòm ki toujou la pou baw bon jan enfòmasyon pou ede w konprann pi byen sa kap pase sou sèn politik lan Swit avèk yon ansanb de desizyon, yon ansanb daksyon gouvènemantal ki ap fèt. Ebyen jounen jodi an la nou pral pale sou de sijè ki ekstrèmeman enpòtan. Zen pete, konpayi kanadyen NCAS ki vann leta ayisyen blende yo, ebyen yo sèmante 7 fwa, 77 fwa 7 fwa, yo pap fin livre rès blende yo dotan leta ayisyen pa fin peye yo. Kesyon pou poze tèt ou, èske premye minis Ariel Henry te nan foulay? Èske se nan matyè l t ap pase pèp ayisyen lè mesye dam yo te fè nou konprann, te fè nou kwè yo te peye 18 milyon dola kach pou 18 blende yo? Ebyen rete la, nou pral ba ou tout detay yo nan Bon Ti Mamit. Yon lòt bò, genyen sektè prive afè a, ki gen ladan l de seri de gwo chabrak, de seri de gwo fanm ak gason ki plen lajan, ebyen mesye dam yo pa wè lòt bagay pou yo fè nan moman an la, se mande pèp ayisyen an rejwenn Ariel Henry. Nou pral konprann oligak isit se pwazon, mesye dam sa yo se rat mòde soufle yo ye. Yon lòt bò, genyen FBI ki mande sitwayen ameriken yo pou yo pa mete pye yo nan lanfè ke Ayiti reprezante nan moman an la a. Moun Florid yo, mesaj la lanse FBI mande yo pa mete pye yo an Ayiti paske krim kidnaping nan ogmante de 300 pousan. Nou pral pataje tout enfòmasyon sa yo, men dènye enfòmasyon se ke Bwa Kale a kòmanse rive jwenn madan kidnapè, madan bandi yo. Eske nou sonje plis pase 14 jenn gason lendi 23 avril lan ke popilasyon Kanapevè a te bay Bwa Kale yo, ebyen madan bandi yo kòmanse mete tèt yo deyò, yo kòmanse reyaji, yo kòmanse ap degaje fristrasyon yo Tèlman bagay lan touche yo, tèlman medam yo sezi jan mouche yo mouri, jan mari yo, ti menaj yo mouri nan Canapé-Vert. Tout enfòmasyon sa yo ak anpil lòt, se nan videyo sa a w ap jwenn li. Abòne si w poko fè sa, aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo. E nou tèlman gen enfòmasyon, nou pa ka kanpe, bourik chaje pa kanpe, enfòmasyon mezanmi nou. pwopte. Yè nou aprann ke e genyen jij enstriksyon e Jean Wilner Morin ki òdone pou yo arete direktris CAS la Edwine Tonton pou koripsyon. Madan Tonton ki nan tèt CAS ap touche prè de 60 mil goud chak mwa, epi madanm nan li genyen de primes de risque madanm nan genyen de frè ke lap touche andedan menm CAS lan chak mwa ki depase yon milyon goud. Madanm nan ap touche de frè pandan chak mwa ministè e finans ap voye ti chèk 60 mil goud li pou li pou sèvis randu a la nasyon. E yon lòt bò, li genyen des primes de risque, li genyen anpil lòt frè ke li menm avèk kontab li, avèk lòt akolit li òganize pou yo vòlè andedan kès asistans sosyal lan, ki depase on milyon goud chak mwa yon lòt bò y ap voye ba li. Ebyen, lè li debake nan kabinè lenstriksyon devan jij enstriksyon an Jean Wilner Morin, madanm nan pa ka bay eksplikasyon, li pa ka eksplike, li pa ka rakonte, li pa ka pwouve! A ki sa lajan sa a sèvi? Li pa ka demontre on milyon, plis ke on milyon goud lan, ki sa l fè avèk li, pou ki rezon l ap touche lajan sa a. Ebyen, jwi enstriksyon an, li pa t fè ni de ni twa fòm posib, se òdone madanm nan, se bay on manda de depo pou madanm Edwin Tonton, pou madan Tonton, al reponn, al pran on ti tan pou l al reflechi nan on depo, al pran on ti tan pou l al reflechi, letan pou l ka reponn kesyon ki gen pou wè avèk zak koripsyon ke yo fè nan CAS. Touswit, an nou rantre nan dosye sektè prive a. Nan moman an la, gen gwo chabrak sa yo, oligak konwonpi sa yo, ki pa janm sispann fè lajan sou do pèp lan, ki pa janm sispann plen pòch yo sou mizè pèp lan, ebyen yo mete yon nòt de près deyò. kontwole sektè ekonomik la, gen yon seri de moun ki gen monopòl sektè prive a nan men yo. Ebyen mesye dam sa yo, premye sa yo fè, yo mete 2 men nan tèt yo pou yo rele anmwey pou yo pouse dè kri pa rapò avèk sitiyasyon peyi an, jan moun ap mouri, jan kidnaping nan ap vale teren, jan moun ap tonbe chak jou, jan bandi ap okipe peyi an, moun pa ka viv andedan peyi an, eksetera. Yo mande arè gouvènman Ariel Henry an san delè pou l prese prese rezoud pwoblèm ensekirite ki gen la e paske Ariel swit avèk akò 21 desanm ke Ariel te pran an pou yo mete kanpe act kote yo ta pral rive fè eleksyon e rezoud pwoblèm ensekirite an. Kote bagay la pral parèt pi grav nan menm nòt de près sa, se lè yo mande pou tout moun rejwenn Premye Minis Ariel Henry san tarde. San pèdi tan pou nou rejwenn Premye Minis Ariel Henry paske moman an la fòk Ariel Henry rive rapid vit fè eleksyon pou rive mete stabilite andedan peyi an, pou rive mete sekirite andedan peyi an. Kounye a poze tèt ou kesyon pou konnen, moun sa yo, mesye dam sa yo ki nan sektè prive a, ki ap mande popilasyon an pou rejwenn Ariel Henry, ki ap mande sosyete sivil, moun ki ap denonse movèz pratik gang, bandi ap fè andedan leta a, pou yo rejwenn Ariel Henry, E se sa m pral di an, m konnen gen moun ki p ap renmen tande l. Men se menm yo menm wi ankò sou Jovenel Moïse. Se menm patwon bank sa yo ki sou Jovenel Moïse te di ke yo ap fèmen bank paske lavi an twò chè, lavi a twò di. Dola ap plede grenpe, dola ap plede monte monte, goud la ap devalorize. Se menm yo menm ki te di y ap kanpe tout aktivite komèsyal. Y ap fèmen antrepriz yo, y ap fèmen biznis yo, twòp ensekirite, twòp vyolans, twòp masak andedan peyi a. Kounye a, Ariel, prèske gen dezan nan tèt peyi a, Ariel pa menm an mezi pou l pwoteje yon chyen devan lakay nou, Ariel pa menm an mezi pou l pwoteje menm yon poul nou gen nan lakou lakay nou, Kounye a menm mesye dam sa yo, yo fè figi yo byen di, menm mesye dam sa yo, yo pa pè yo pa krent, y ap mande pou nou rejwenn Ariel Henry. Y ap mande pou nou rejwenn akò 21 desanm, y ap mande pou nou pèmèt ke pouvwa Ariel Henry an li benefisye de yon lejitimite popilè pou Ariel ka rive òganize eleksyon. Eske tout bagay sa, tout lòbèy, tout demand sa mesye dam sa yo ap fè a, pou ta di se paske yo genyen Laurentien Cyr ki reprezante sektè prive a nan Wo Konsèy Tranzisyon an yo santi yo asire, yo santi yo konfòtab, yo santi zafè yo regle? Ou kwè se pa yon bagay konsa l ye? Paske nou pa ka konprann! Nou pa ka kwè ke pou jan ensekirite a vale teren, e yo menm tou nan nòt de près yo mete deyò a yo konstate l, yo fè konnen ke l'heure est grave et la nation ne peut plus attendre, wi se vre nan moman an la bagay yo tèlman grav, bagay yo tèlman di, moun ap mouri, moun ap tonbe, nou prèske fas avèk yon sitiyasyon de guerre civile, nou prèske ap viv, Ayiti prèske ap viv twouve l nan sitiyasyon de Rwanda 1994 an, kote ke se gè sivil, Ayisyen ap masakre Ayisyen parèy yo, Ayisyen ap touye Ayisyen parèy yo, Leta kwaze bra, otorite yo kwaze bra y ap gade. Yo la pou yo konstate dega yo. Se yon bagay konsa l ye nan moman an. E pa rapò avèk sitiyasyon sa, menm otorite enkonpetan, enkonsyan sa yo, menm otorite sa yo ki alye ak gang, ki alye ak bandi, Pandan ke lapolis pa an mezi, lapolis pa gen ase ekipman, lapolis pa gen ase materyèl pou konbat gang, pou konbat bandi, w ap tande menm bandi sa yo ankò ap di w, menm patwon pnh lan, se li menm ki ankò k ap vann yo materyèl, k ap vann yo zam, k ap vann yo bal. Kisa w dwe konprann? Epi menm sektè prive sa a, menm nèg sa yo sou Jovenel Moïse, menm mesye dam sa yo sou Jovenel Moïse ki t ap di w ke peyi a pa bon, fòk yo fèmen biznis, fòk yo fèmen bank, yo pa kapab ankò, yo pa p fè sesi, yo pa p fè sela, jounen jodi an se yo menm k ap di, tout va bien, tout est bien, rejwenn Ariel Henry, Men Ariel Henry son pati nan pwoblèm nan la. Ariel Henry ki prale adelante, eleksyon, eleksyon, eleksyon, san l pa poze pwoblematik ensekirite an, san l pa poze pwoblematik enstabilite ki gen la, soulèvman ki gen la, kisa nou ka fè? Kisa nou an mezi pou nou fè avèk mesye dam sa yo nan politik lan? Kisa nou ka vrèman fè avèk sektè prive sa jounen jodi an ki ap mande nou al jwenn Ariel, ban Ariel yon chans, Ba Ariel e posibilite pou l fè eleksyon, ba Ariel, fè Ariel yon ti kredi, fè Ariel yon ti minimòm de kredi, yon minimòm de konfyans, petèt li ka rive abouti nan pwojè l, nan objektif li, fè eleksyon etc. Men an nou serye avèk tèt nou. Pwoblèm malere malerèz nan katye popilè yo, m pa kwè se pwoblèm sektè prive a. Sa nap viv jounen jodi a, sa moun de Bussy ap viv nan katye yo, moun Kanapevè, moun Pako. M pa kwè se pwoblèm moun sektè prive sa yo non. Baryè lakay yo men wotè. Sekirite lakay yo pakèt sekirite. Devan lakay yo pa etone w si w jwenn pwen fiks polisye, si lapolis ap sekirize yo. Men nou menm, se nou menm bandi ap atake, se nou menm bis bandi ap vin rantre nan lokalite nou, nan zòn nou, nan komin nou pou n vin touye. Se nou menm, lè nou pa ka dòmi lakay nou, nou voye SOS, SOS, SOS bay lapolis, nou rele lapolis, rele sou komisarya, rele DDO, pa gen, batri pa genyen, machin pa gen batri, machin pa gen gaz, machin an pann bouji, machin sesi, machin sela. Men yo menm, yo menm, yo gen sekirite lakay yo, yo gen polisye, osèvis yo, yo gen mèsenè osèvis yo, yo ka fè sa yo vle nan peyi yo paske se yo k mèt peyi yo. Jounen jodi an, n ap degaje fristrasyon nou, n ap degaje kòlè nou, epi y ap mande nou, pa rapò avèk sa k ap pase andedan peyi a, rejwenn Ariel Henry. Men si Ariel Henry te ka rezoud yon bagay, li t ap rezoud li deja. Lè Ariel Henry monte, Ariel Henry te gen kont tan l devan l wi. Si Ariel Henry te vle respekte prerogativ konstitisyonèl la, te vle respekte sa konstitisyon an di, Nan 90 jou si Ariel te vin regle yon bagay serye Ariel tap gentan fè tout sal sipoze fè ou vin la ou pa vin kenbe tèt peyi an ou pat vin fè yon tranzisyon 2 zan ou tap òganize eleksyon men kòm objektif lan se pat sal te ye kòm Andre Michel Rosemila peti frè Majori Michel yo te gen objektif klèman defini nan tèt yo yo te gen bagay pa yo donk jounen jodi an la li tou nòmal Li parèt, li parèt byen, li parèt bon pou wè mesye dam sa yo ki kenbe yon peyi nan gòj, k ap kreye enstabilite, ki ap anrichi ensekirite an, k ap finanse tout sa k gen la kòm deblozay andedan peyi an. Epi avan vire, kou popilasyon an kanpe, kou moun yo kanpe, epi yo menm ankò y ap di w, oo li pa posib, li pa posib, fòk nou rejwenn Ariel. Nan biznis yo, kon wè jounen jodi an la lojik lan, se tout moun ap file manchèt. Se tout moun ap file manchèt. Al nan biznis moun sa yo wap wè. Pri manchèt gentan monte. O pri monchèt, pri manchèt lakay yo gentan monte. Tout moun ap pwofite de sitiyasyon an. Pandan k se sa ki a la mòd. Pandan nan moman an la, se sa popilasyon an ap itilize pou konbat bandi, pou trake bandi eksetera, nan biznis yo, moun ki gen gwo materyo konstriksyon, moun kap vann bagay sa, manchèt lakay yo gentan monte. Humm yo pap fè kòb la yo menm. Chak sitiyasyon ki gen andedan peyi an, li pwofitab a on gwoup moun. Ensekirite a pwofitab avèk on gwoup moun, vyolans ki gen la a l pwofitab avèk on gwoup moun, paske se yo menm ki toujou tire pwofi. Se yo menm ki toujou tire pwofi. E sektè prive a pa gen anyen ki chanje ladan l. Se toujou menm moun yo. Desan zan, san senkant an, sant an, senkant an, se toujou menm moun yo, de père en fils. De père en fils, se konsa l ye. Si yo pa t bon, se ke yo pa t janm bon. Sa k te bon, li rete bon jiskaprezan. Fòk nou kòmanse kale je nou pou nou konprann ke vrè enmi nou yo, se pa moun sa yo sèlman ki avèk zam nan lari, zo, ti lapli. Gen yon pakèt nèg, gon pakèt nèg ak fanm jounen jodi an, ke se andedan pouvwa Ariel Henry an, ke se nan sektè prive a, parapò avèk konpòteman yo genyen, parapò avèk pawòl k ap sot nan bouch yo, parapò avèk sa y ap mande pèp la nan sitiyasyon difisil lan, nou wè moun sa yo, se moun. M pap di nou sa yo fimen men moun sa yo tèt yo pa dwat. Tèt yo pa dwat. Bon! An nou kite dosye sektè prive a paske ke nou wè mesye dam sa yo se yon pakèt radotè, se yon pakèt ransè yo ye. E yo menm chak moun ap jere koze pa yo nan fason pa yo. Nou pral rantre nan dosye en kas lan nan dosye blende yo. Mezanmi, nou konnen kòman sitiyasyon an difisil. Nou konnen kòman nan moman an la, ensekirite a, li ogmante. Li ogmante de 200 pousan. Menm kominote entènasyonal lan, yo wè l. Yo wè l, yo tèlman wè li, Prese prese ONUDC oblije mande pou genyen e pou Konsèy Sekirite Nasyonzini an reyini prese prese an ijans pou panche sou sitiyasyon Ayiti an. Eske finalman kominote entènasyonal la yo pral deside pou fè entèveni an Ayiti yon fòs militè? pou vin ede stabilize sa k gen la, pou vin ede la polis nasyonal dayiti, sa a se desizyon yo, sa se desizyon yo, paske maten an m te kòmanse swiv, m te kòmanse swiv e seyans lan, se yon ansam de deba, chak moun, chak peyi k vini, yo ap ekspoze pozisyon yo, y ap ekspoze analiz yo sou sitiyasyon peyi dayiti an, e veritableman sa k ap pase andedan peyi an la, se dènye gout dlo k pou chavire vaz lan. Se dènye gout dlo k pou chavire vaz lan paske mwen menm map gade de seri de videyo e on bagay ki te pase nan zòn inivèsite kiskeya kote ke polisye polisye yo kanpe polisye yo ap fè patwouy polisye yo ap fouye machin kap sòti anlè nan mòn nan pou desann popilasyon an kanpe tou men yo entèdi pou machin pou moto monte machin ka desann moto ka desann men yo pa gen dwa monte epi gen yon moto k vin ap monte. Moto a vin ap monte an, li genyen yon jenn gason, chofè a ap kondui epi l gen yon jenn gason k chita dèyè avèk yon manchèt nan men l. Bizaman, lè polisye a kanpe moto a, paske yo pa vle moto monte, epi moto a kanpe otomatikman. Polisye a al pale avè l, polisye a di w pa p ka monte non. E, e, mesye a di, enben pa gen pwoblèm. Li desann nòmalman avèk manchèt li. Li desann avèk manchèt li nan men l, paske se la chas o bandi. Se la chas o bandi, donk tou tè pèmi. Nou nan yon sitiyasyon kote ke n ap travèse yon enpas, nou nan yon kafou ki ekstrèmeman difisil, bandi ap atake n, bandi anvayi n, bandi vin touye n, vin vyole n, vin asasinen n, nou oblije defann nou. E malerezman, si pou nou reprann mo a mo sa Minwi Jistis Emili Pwofèt te di, tou lè mwayen son bon pou nou defann. Nou ka defann nou. Lè w nan yon pòs de responsabilite ou pa asime responsabilite w, fòk kounye a, fòk ou pare pou w ranmase moso yo, pou w ranmase dega yo, pou w ranmase vit kase yo, vè kase yo. E se egzakteman monnen pyès otorite yo ke popilasyon ap remèt yo la a. Ke l te Ariel, ke l te Elbe, ke l te minis Emery Prophète, se monnen pyès yo popilasyon ap remèt yo. Moun Kanapevè, moun Debussy, se monnen pyès yo y ap remèt. Paske ke si leta te fè djòb li, te fè sa yo te gen pou yo te fè kòm travay, kòm responsabilite yo te gen, ti bagay ki pi piti a nèg yo pa ka fè l, ti sa k pi bazik la yo pa ka fè l, kounye a lè w ap gade sou France 24 repòtaj fèt yo di w e près de 10 jenn gason e pèdi lavi yo, de prezime bandi ke popilasyon lenche, touye epi mete dife sou yo. Nouvèl sa yo pa fè fyète peyi an men an nou serye. Lafrans, Etazini, Kanada, Meksik, Risi, Chili, etc. Etc. Men, dat Ayiti la, dat Ayiti la n ap soufri, dat peyi an la, dat Ayisyen la y ap touye n, y ap kidnape n, y ap vyole n. Yo tout yo kwaze bra yo, yo tout yo kwaze bra yo y ap gade ki sa yo fè de kowoperasyon an. Ki sa yo fè de kowoperasyon bilateral, miltilateral, ki sa yo fè de li? Kisa yo fè de antrèd entènasyonal lan, de antrèd jidisyè lan? Kisa yo fè de kowoperasyon entènasyonal? Anyen. Jounen jodi a la, yo sèlman la pou yo konstate lè dega. Ebyen pandan nou menm, pandan yon bò y ap konstate lè dega, nou menm, nou pa fè ke konstate dega yo sèlman. Nou vin avèk, nou vin avèk, popilasyon an vin avèk de mwayen la pou yo limite dega yo. pou yo limite dega nan mitan sosyete a, yo jere sa pou yo jere. Ebyen mezanmi, m ap gade yon videyo ki vin jwenn mwen, e fò m chèche l pou m pataje l avèk nou, nan Kap Ayisyen kote ke tout moun nan moman an la se manchèt an men, manchèt an men paske yo p ap kite nèg vin fè ladènyè, de seri de nèg k ap sòti Pòtoprens vini, ale nan lòt depatman yo, moun yo sèmante jamè ogran jamè yo p ap tolere sa, yo p ap dakò sa, ebyen moun yo, yo kontinye achte manchèt yo, yo kontinye file manchèt yo pou yo riposte, pou yo defann tèt yo. Kote videyo an? M pa wè videyo a non, Bondye. E Map chèche video a poum patajel avèk nou kote ke e bon nan kesyon dola k pa gen nan bank yo moun yo komanse bay bank yo iltimatòm kap ayisyen la yo bayo iltimatòm yon mwa kesyon wal nan bank ou pa jwenn dola wap mande lajan w yap di w ou pa gen kòb sa pa gen bagay konsa pa gen bagay konsa menm menm menm menm menm bon men video a m jwenn video a m pral fè nou tande Kòman bagay la ap dewoule nan Kap Ayisyen. Jodi a la, batay la pral chanje, batay la pral vire paj. E n ap tou pwofite salye Michel Pierry, Morvan Tete ki se avangadis e ki montre pèp ayisyen kòman pou n goumen avèk gang yo. Nou menm nan depatman Nò, nou bay bank yo Nou bay sektè prive a, sektè komèsyal la yon mwa pou yo desann lajan ameriken an, yon mwa pou diri desann, yon mwa pou lwil la desann. Apre sa, pa gen kanpe, Bwa Kale pi rèd. Diri pa desann, Bwa Kale pi rèd. Lwil la pa desann, Bwa Kale pi rèd. Diri a pa desann, Bwa Kale pi rèd. Nou pap kite gang soti pòtoprens pou antre nan depatman nò a. Yon gang vin anwo, n ap fout koupe tèt li. Yon gang vin anba, n ap fout koupe tèt li. Se pou diri desann, se pou pwa desann, se pou lwil desann, se pou lajan ameriken desann. Toutotan yo pa desann, n ap mache pran yo. Se pa sèlman gang n ap pran non, n ap pran oliglak yo, n ap pran sektè boujwazi a. E jodi a la, sa ka la ka la, se grenadyè Nou tande, nou wè, revolisyon an kòmanse, moun yo ap prepare zam yo, revolisyon an kòmanse. Mwen menm sa m ka di nou se reveye n, kale je nou, Kale je n souke kòn. Pa kite okenn vagabon vin fè ladènye sou nou. Se nou menm ki pou pwoteje tèt nou. Se nou menm ki pou defann tèt nou. Paske nou pa gen leta, nou pa gen otorite nan peyi nou. Nou gen yon leta debasye, yon leta pèpè. Paske moun sa yo ki reprezante leta jodi an la, yo plis sou vòlè, yo plis sou fè krèy, yo plis sou delekans, yo plis sou finanse gang, finanse bandi andedan peyi an pou yo kraze sa nou rete kòm imaj de Ayiti cheri nou an, epi apre yo menm y ap regle zafè yo. Pou nou retounen nan dosye INCASS lan, nan dosye Premye Minis Ariel Henry an, paske nèg isit, yo panse yo pi entèlijan pase tout moun. Lè y ap vòlè lajan peyi an, lè y ap chèche kondisyon pou yo vòlè, pou yo detounen lajan pèp lan, yo panse yo pi entèlijan ke tout moun, yo ka annik leve yon bon maten, yo vin di yo di w nenpòt bagay, nenpòt jèbèdè epi w pran l. Ebyen nan moman n ap pale a la gon sitiyasyon tansyon ki egziste ant leta ayisyen avèk antrepriz kanadyen an UNCAS. Poukisa? Paske nou sonje te gon kesyon 18 milyon de dola ameriken ke leta ayisyen ta peye pou blende eksetera pou yo achte 18 blende. Ebyen nou tout, nou t ap plede denonse move konpòteman ke gouvèneman kanadyen an genyen, n ap denonse konpòteman ke antrepriz INCAS genyen, paske nou pa ka peye w blende nou, nou pa ka depanse lajan nou epi w kenbe lajan an nan men w, ou kenbe blende nan men w, w ap fè nou soufri epi bandi ap touye nou. Ebyen mezanmi, dosye sa a gen yon revirman ladan l. Pandan tout pawòl anpil sa yo tap di kote ke n tap denonse Kanada, nou tap denonse yn e antrepriz yn kas, ebyen gouvènman Ariel lan, mesye dam sa yo pat janm mete bagay lan sou tapi pou l fè nou konnen egzakteman kisa bagay lan ye. Nan kontra a, leta ayisyen, pnh lan, yo bay 70 pousan nan kòb blende a. yo bay 70 pousan, e yo t ap genyen pou yo bay 30 pousan an nan fen kontra a. Men kounye a, genyen yon remaniman ki te fèt nan kontra a. Yo revize kontra a. Kounye a, nan revizyon kontra, dispozisyon pran pa bò kote antrepriz kanadyèn nan INCAS, fòk Leta ayisyen peye l 100 pousan lajan blende a pou yo livre rès blende yo. Yo fè yo notifye Leta Ayisyen ke Leta Ayisyen dwe yo 30 pousan rès lajan an, fòk Leta Ayisyen ba yo rès lajan an pou yo bay rès blende yo. Se pa yon kesyon de chèn chèn daprovizyonman kòm kwa e se pyès se se blende yo yo yo fè sou plas, se achte pyès agoch nan tèl peyi, nan tèl lòt peyi pou yo fè blende yo pou yo bay. Bagay la se pa t janm sa l te ye. Se paske yo te notifye leta ayisyen, fòk leta ayisyen fin ba yo 30 pousan an pou yo menm pou yo bay blende yo. Leta ayisyen pa janm di anyen, yo pa janm fè okenn swivi, yo pa janm di kwakseswa, epi yo kite popilasyon an nan dout, yo kite nou nan inyorans ke tou va byen, yo peye 18 milyon de dola, eksetera, epi blende pa janm bay. Nan moman n ap pale a la, Leta ayisyen ki bay antrepriz kanadyèn nan 70 pousan nan kòb la ki ekivo a 12 milyon 961 mil 52 dola ameriken sou on peryòd de 10 mwa 3 jou, ebyen nan moman an la INCAS ap tann INCAS ap tann pou rès kòb lan pou yo debloke l pou yo peye yo l epi yo menm pou yo livre 10 rès blende yo. Mete sou li, yo fè konnen ke yo pare pou yo fè, an giz de bòn volonte, an giz de bòn fwa yo genyen pou yo, pou yo ede Ayiti, pou yo ede pèp ayisyen an, yo pare pou yo ta fè e Lapolis Nasyonal Dayiti kado 4 lòt e veyikil blende. Se sa bagay lan ye. Kounye a, kisa n ap tann pa bò kote Ariel Henry? Kisa n ap tann pa bò kote e Ministè dè Finans? Fòk omwen moun sa yo ta genyen yon minimòm de bon sans pou yo ta vin di popilasyon ayisyèn nan, apre sa MCAS fin fè a, kote MCAS fin lage tout dosye a nan lari, fin lage tout enfòmasyon an piblik pou montre ke se Leta ayisyen, se gouvènman Ariel Henry a k ap fè foulay nan dosye blende a, sa pa depann de yo menm si nou pa janm jwenn rès blende an. Kounye a, fòk omwen, si moun sa yo te respekte tèt yo, yo te respekte popilasyon, yo te respekte pèp ayisyen k ap travay di anba kout bal Anba bal mawon, anba kidnaping, nou redi pran lari an. Al vake aktivite nou pou yo jwenn lajan taks, lajan enpo nou. Omwen yo ta di, bon ok, banm met yon ti nòt deyò pou m di ok, nou te bay 70 pousan, kounye a n pral bay rès 30 pousan. Yo pap fè l non! Yo pap fè l paske yo estime yo pa dwe nou okenn eksplikasyon. Kounye a yo kite se Kanada, yo kite se antrepriz kanadyèn nan ki ap vin mete tout bagay sou plas piblik, ki ap vin avili yo, k ap vin montre yon lòt fwa ankò feblès ki gen andedan enstitisyon Leta a. Yo pa jennen, yo pa wont. Antouka nou menm kòm nou la pou n chèche enfòmasyon, nou la pou n chèche enfòmasyon, nou oblije pataje enfòmasyon yo avèk ou de manyè aske ou konnen egzakteman kisa ki ap regle andedan Leta a. Men sa ki sur e sèten se ke e gwoup NK a yo fè konnen ke yo genyen 4 blende ki prepare la pou yo livre e otomatikman Leta ayisyen fin peye yo ti rès 30 pousan, 4 blende a ap vini. Epi apre pou yo voye 6 lòt blende yo, sa fè ototal e se 10 blende k ap vini, mete sou 8 ki te genyen an, fè 18 blende, epi 4 sa yo vle fè nou kado a pou yo voye l pou nou. Donk nou menm nou la n ap swiv dewoulman kòman bagay sa fini, èske èske pou mwa me k ap gen pou vini la blende yo ap rantre oubyen èske Ariel Henry ap kontinye pase nou nan tenten ap kontinye di yo vle lapolis gen materyèl epi antretan yo ap jere lòt bagay avèk lajan peyi an, yo pa mete mwayen disponib pou pèmèt ke lapolis lan li ekipe tèt li. Lòt bagay ou dwe konnen toujou nan dosye pnh lan nan dosye ekipman pou lapolis, nan fon baskèt ki gen andedan nasyon zini an ke PNUD li menm ap jere, lajan fon basket lan se PNUD kap jere li, ebyen genyen prè de 14 pwen 9 milyon de dola ki disponib pou pnh lan. Men genyen sekretè jeneral nasyon zini an Antonio Guterres ki fè konnen ke Nan 14,9 milyon de dola ameriken sa ki disponib la, on yotan p ap soti ladan l pou al achte ekipman leto, pou al achte materyèl leto pou lapolis la. Sa vle di, se pa lajan k pral achte zam, se pa lajan k pral achte bal, se pa lajan ki pral achte lòt ekipman pou polisye yo, men se lajan ki pral konstwi e direksyon departemantal, m kwè nan Nip, yon bagay konsa yo pare pou yo konstwi, pou amenaje Ecole Nationale de Police lan. Se lajan ki pral fè infrastructure pito. Ou konprann? Men se pa lajan ki pral achte materyèl, paske si nou bezwen achte materyèl pou la polis lan, lòt ekipman pou la polis lan, se lòt ajans ki andedan Nasyon Zini, se lòt peyi ki pou fè nou kado, ki pou klèman defini nan don yo bay lan, men pou sal la. Men lajan ki disponib nan fonn baskèt ki andedan Nasyonzini an ke PNUD li menm ap jere an, se lajan ki la pou fè de enfrastrikti pou fòme polisye yo, men ki pa gen anyen pou wè achte e materyèl, minisyon, zam pou lapolis. Donk si nou byen konprann, Nou kòmanse, nèg yo kòmanse ap ba nou ti tap, n ap kontinye pran ti tap epi antretan, bandi yo menm gen plis fasilite pou yo gen materyèl, gen plis fasilite pou gen ekipman. E jan w wè e reprezantan Gabon an te di l maten an nan seyans ke yo t ap fè andedan Konsèy Sekirite Nasyonzini an, Bandi yo! Bandi yo vin gen yon fasilite, non sèlman fasilite pou yo gen ekipman, pou yo gen zam, pou yo gen minisyon, men pa rapò avèk enfliyans politik ki gen andedan pnh lan, bandi yo vin montre yo an siperyorite pa rapò avèk polisye a. Paske, andedan, andedan gwoup gang yo, pa gen yon kesyon ou pral batay entèl di w pa prale, pa gen yon kesyon ou pral defann yon gwoup moun entèl di w pa prale. Non, pa gen bagay konsa. Andedan lapolis lan tèlman gen enfliyans politik, chak moun ap jere ti klan pa yo, chak moun ap jere ti gwoup pa yo, epi kounye a, polis lan pa ka bay rezilta, pnh lan pa ka bay rezilta. Wè l la! Menm sa a entènasyonal lan wè. Menm sa a Gabon wè l. Menm sa a Albani wè l, men nou menm ki andedan peyi an, nou fèmen je n sou li. Nou pap denonse yo. Ou konprann? Donk nou menm, n ap kontinye fè travay lan. Sa pou n pale yo, n ap pale yo. E dayè pa gen anyen nou pa ka pale. Nou ka pale tout bagay. Paske sa k ap pase andedan peyi an, non, nou pa kapab avèk li. E lendi ki te 23 avril 2023 a, Bonè bonè nan maten, moun Kanapevè, pèp Kanapevè, Bwa Kale, e nan kò e prè de 15 jenn gason, 15 prezime bandi ki yo menm yo te vini pou yo pran vil lan daso, pou yo asyeje Kanapevè, Debussy, Pako, e Turgeau, eksetera, avèk zòn avwazinant yo. Ebyen mezanmi, mesye sa yo, nèg sa yo, bandi sa yo, gwo koure sa yo, Yo gen fanmi, yo gen mennaj, yo gen madanm. E pa rapò avèk jan nèg yo tonbe a, pandan yon bon bout tan, nou t ap rete tann pou nou wè èske pa gen yon ti son, pa gen yon ti vòys, pa gen yon ti videyo k pral pran lari kote ke e pwòch moun sa yo ap pale, ap degaje fristrasyon yo, resantiman yo. Ebyen, genyen Youn nan medam ki konn al fè krè yon madan bandi yon menaj bandi mezanmi madanm nan tèlman panike madanm nan tèlman santi li pran li mele li oblije pataje fristrasyon l banm fè w tande e banm fè w tande e kisa madanm nan tap rakonte paske li menm li tèlman santi l panike li pè pou bwa kale a pa rive lakay li li pè pou bwa kale a pa rive e kote l al kache kò l lan. li oblije, e li oblije l t ap pale avèk kèk lòt akolit li, kèk parèy li, medam ki konn al fè krèy nan vilaj yo, l ap rakonte kòman l santi l panike lè l aprann kòman Lanus, kòman, kòman Bouboul, kòman nèg yo tonbe anba bal l. Bon, ban m fè w tande ansanm avèk mwen, ou pral genyen plis detay nan dosye sila. An nou tande ansanm. Mwen bay ti mesye sa ou telman fem mal baz. Telman fem mal yo fem mal yo fem mal depi yè m paka manje seum depi yè m paka manje m paka bwe a no jou depi yè a joudia m pa manje se fimen sigaret bwe koka fimen sigaret bwe koka selman. Paske lè yo ta pral deplase a twazè di maten, ou konnen m te kot chèf la? Lè nou nou te dòmi vilaj. Chèf la di yo non pa ale wi. Yo di yo non pa ale. Chèf la di nou pap ka pran ti jito vre. Epi yo efektivman pou yo pa tande non sè m. Ke Bakòp Kèvens pran bal. Bouboul mouri, Lanis mouri. M pi fò nèg yo nèt. Menm nèg ki te sot Kanaan vin nan goumen, tout mouri nèt. Nèg ou wè ki mouri nan ti bus yo e nèg ki vin bay ranfò ki sot ki soti kay ti makak tout mouri nèt tout 12 nèg yo tout mouri nèt pitit tout zam deyò ah pitit moun pa ka al nan vilaj ankò cha kap bay problèm moun pa ka pase men matisan la m pa ka fè yon pòt m al nan vilaj pitit m al sekwe kò m. Ou pa tande ou pa tande li pa ka ale nan vilaj pou l al sekwe kò l ah pa wont Yo pa wont. Jèn fanm sa yo franchman yo son wont yo ye pou fanm kap batay pou fanm ki respekte tèt yo. Pou fanm ki kwè e nan respè nan valè. Mwen map poze tèt mwen kesyon kisa medam sa yo ye franchman. On gwoup nèg kap teworize on popilasyon kap mache sou fyèl moun ki pa pè kidnape moun boule moun avèk po bidon gòm sachè etc. ki pa pè touye moun, mete manchèt sou moun, tchake moun, epi jounen jodi an la, ou kilpabilize ou, santi ou, ou woy, ou pa bon, ou pa bon, yo touye Lanus, yo touye Bouboul, yo touye Kervens, etc. Ki te mele moun? Ki te mele moun? Ki te mele popilasyon an? Ki te mele moun yo touye yo? Men se yo yo t ap fè mal. Se yo yo te vin fè mal. Ou pa tande yo te lakay chèf la, yo nan vilaj y ap pran plezi. Li tèlman, mwen menm m ta renmen fòk popilasyon an, fòk yo ta manyen chèche madan bandi yo pou yo poze yo kèk ti kesyon. Poze yo kèk ti kesyon paske jenn fanm pa jenn chen. Se moun nou ye. Si nou se moun, fòk nou dwe de rezon, fòk nou gen larezon. Si nou se moun, fòk nou ka distenge byen ak mal lan. Jounen jodi a ou wè nan kisa, ou wè nan kisa Kervens Lanus Bouboul ta pral mete moun Kanapevè? Ou wè nan kisa yo ta pral mete moun Debussy? Ou wè nan kisa nèg Nantibus ti makak yo ta pral mete kè Pòtoprens? Ebyen kounye a apa li papa? Apa li? Apa li? W ap tande anba, w ap tande feedback yo, w ap tande anba, yo gen moun lakay yo, yo gen timoun lakay yo, yo gen granmoun lakay yo, Chadlin, Chadlin! Hum! Kounye a timoun sa yo k ap leve la a, ki egzanp Ki egzanp, fè yo manje lajan kidnaping, fè yo manje lajan bandi, yo chèche tout fason pou yo pwostitiye yo. Fò bwa kale a rive jwenn madan bandi yo, rive jwenn pwòch, rive jwenn tout moun, tout moun k ap sipòte gang, k ap sipòte bandi. Paske nou rive nan yon limit nou pa ka fè anyen ankò ak peyi sa, sinon ke defann tèt nou, defann peyi an. Nou pa gen Ariel, nou pa gen Elbe, nou pa gen Emly Prophète, nou pa gen moun k ap defann nou. Se nou k ap defann tèt nou. E pa rapò avèk sitiyasyon sa a, se fè sa w ka fè, pa fè sa w pa ka fè. Sektè prive ap mande w rejwenn Ariel, ap mande w rejwenn pouvwa pou fè eleksyon, nan ki peyi, nan ki sitiyasyon, nan ki klima, nou pa konnen. Paske yo menm, lè sa te bon pou yo, lè sa te bon. Lè sa pa t bon pou yo sou Jovenel, yo te di w, y ap fèmen bank, y ap fèmen biznis, y ap depoze kle, yo pa kab, yo pa kab fonksyone, anmwey, anmwey, anmwey. Jounen jodi an bagay la tèlman bon pou yo, ensekirite a yo pa wè l, kidnaping nan yo pa wè l, vyolans nan yo pa wè l, se pwofi, kòm se Ariel ki ka garanti yo pwofi, rejwenn Ariel. Rejwenn Ariel. FBI nan bò pa l, li pa menm tann Depatman Deta ameriken sòti kominike, li pa menm tann yo sòti kominike, FBI gentan pran le devan, l di, Okenn sitwayen ameriken pa rantre ann Ayiti. M konnen moun Florid yo, nou renmen vin pran ti plezi nou Ayiti, pa met pwent pye nou Ayiti, pa met pye nou nan lanfè sa a nan moman an la. Kisa pou yo di nou ankò? Kisa pou yo di nou ankò? Antouka, e Michel Soukar, istoryen, pwofesè, li te anonse tout sa yo. Li te anonse tout sa yo. Li te gentan predi yo. Prediksyon yo te la deja. E bandi a rive yon tan, se bandi w ap mande otorizasyon pou soti, se bandi w ap mande otorizasyon pou rantre, bandi ap rantre lakay ou, ap fè yo, ap fè sa yo vle, lè yo vle, jan yo vle. Nou pa wè l? Ok. Mentnan an nou gade Akao ke Tamor ne te tue pas. Gen de moun le pa egzanp yo pakouri m ta ka di ouvraj sa, liv sa, y ap rann yo kont rapidman ke se yon roman istorik. Men Jean-Jacques Akao e mwen gade yon rezime ke yo fè pa rapo a liv sa, An n di se yon moun, pa egzanp, bon ou sot ou sot di sa la a, ki t ap mennen yon konba pa rapò a peyizan yo, men tou ki te livre la yon konba pou ke moun yo kwè nan enstriksyon pou ke yo ka soti nan tenèb. Lè, pa egzanp, Michel Soukar ekri liv sa a, nan ki objektif dabò ou ekri liv sa a? La première chose c'est que wap wè ke premye premye sousi m lè m ekri yon roman istorik se de bagay se ke tankou tout roman ou lè w ekri yon roman se pou ke lektè a pran plezi li l se pou lektè a ka detann li sa se youn men m pa vle sèlman ke lektè a detann li mwen vle ke l enstwi tèt li tou. c'est la raison pour laquelle le mappé roman historique, moi, été le plus proche possible de la vérité des faits. Bien sûr, au lit par les dialogues, les descriptions, les portraits, la narration, etc. Mais faire, été le plus proche possible de vous. Et, notre cas à justement, c'est pour montrer que, depuis 1844, Gon seri de pwoblèm k ap poze nan rasin peyi a ke gen de moun ki t ap siyale yo, yo pa t okipe yo, se sa k fè yo te pran lèzam tankou Akao e avan li menm Goman e yo t ap poze pwoblèm kisa? Yo t ap poze pwoblèm pwopriyete tè a, yo t ap poze pwoblèm fason ke tè a eksplwate, yo t ap poze pwoblèm pri travay peyizan an, Yo t ap poze pwoblèm ke peyizan an genyen de kondisyon materyèl ke l ap viv ki ensoutnab, ke se swa nan afè manje, ke se swa nan afè enstriksyon. Sa vle di de pwoblèm ki, malgre lit goman, malgre lit akaro, e lòt lit peyizàn ki pral genyen, de pwoblèm ki poko janm vrèman rezoud, e de pwoblèm ki rete aktyèl. Mentnan, pèsonaj Jean-Jacques Akawo a, se vre, se li menm ki te deklanche revòlt peyizàn ki pi enpòtan nan istwa peyi a, il faut bien le dire, e se yon pèsonaj ke revandikasyon de rete aktyèl. Dou enpòtans pou mwen menm ke m te dwe ekri woman sa a. Se yon dèt ke m peye, ke m peye dabò a Lut a Caro li menm, e s on dèt ke m peye a mwen menm tou. Paske depi lontan, m te di ke s on pèsonaj ki merite yon woman E mwen te konsakre m ak sa de manyè a se ke mwen delivre l. An. E m panse ke se yon liv ki eminamman pratik paske an jeneral e tout gwo egzanp filozòf k ap reflechi sou, m ta ka di, lèt imen, Yo toujou panse ke moun k ap panse an jeneral, yo panse an fonksyon de pozisyon materyèl degzistans yo, e lè nan liv sa yo prezante Akao kòm yon moun k ap defann pwopriyete kòm mwayen degzistans materyèl, m panse ke lè yon moun pral li woman sa a, l ap retwouve l ladan kanmenm. Bon, mwen menm mwen panse ke sa w di a se la parfaite vérité. Sa vle di ke konsyans yon moun se pa yon bagay ki sòti du syèl. Konsyans yon moun li fasone pa rapò a kondisyon lavi li. E se sa ki kreye konsyans de klas li. Paske ki sa yon klas sosyal ye? Yon klas sosyal konstitye pa yon ekip de moun ki ranpli menm fonksyon an nan travay k ap fèt anndan yon peyi. Yon moun ki ap fè komès, se yon moun ki nan klas komèsan. Yon moun k ap travay alatè, k ap fè, se yon moun ki nan klas agrikiltè. Yon moun k ap fè endistri, se yon moun ki nan klas endistriyèl. Yon moun ki medsen, enjenyè, agwonòm, pwofesè lekòl, avoka, li nan klas moun k ap vann sèvis, eksetera. Men mentenan, lè moun nan fèt nan yon milye, e ke moun nan gen konsyans pwoblèm milye l, ki sa k ta dwe fèt pou l viv pi byen, pou l travay pi byen, sa kreye konsyans de klas pa l. E lè sa a li pral lite pou l amelyore yo. Akawo se te jisteman yon moun ki te fèt nan Plèn Okay e ki te yon peti peyizan ki vin ofisye de polis riral, ki vin lyetnan lame men ki te viv kondisyon lavi peyizan nan kòmansman istwa peyi a. Sa vle di ke depi peyi a te fèt, 1804, jiskaske li te vin pran lèzam an 1844, ki te konstate ke mesye ki te fè endepandans yo, mesye sa yo te Fè endepandans la, yo te met kolon fransè a, kolon blan an deyò, epi yo menm kòm kolon chokola, chokola klè, chokola fonse, chokola nwa, yo ranplase kolon blan an. Epi lè fini, yo trete moun ki te ansyen esklav, ki vin kiltivatè, ki vin peyizan, yo trete yo nan yon sitiyasyon ki sanble lesklavaj. Donk lè sa a, apre Goman, misye se youn nan premye nèg ki pral di, a non, Tout moun nou te lite pou n te fè peyi a, sa pa ka kontinye konsa. E byen si, misye pral deklanche donk sa yo rele yo pral a yon guerre de classe e sa pral genyen sa pral gen yon pakèt vibrasyon anndan peyi a e pou sèten moun Akao pral parèt yon grav danje menm jan pli ta 20 tan aprè yon moun tankou Sylvain Sanlave e un petit peu avan ni 20 tan avan Goman e se yon pèsonaj donk pou mwen menm ki ekstrèmman enpòtan pou yon moun konprann li e se sa k fè kòm mwen di nan woman an pou woman an mwen rete le plus près possible de la vérité des faits Sa vle di ke menm si son roman, son moun pral li a, enben m pa kache di w prè de 80 pou san bagay la pase egzakteman jan m rakonte. Wi, historien que vous êtes ou pa te ka ekarte w de istwa la. Mentnan ou pale de Akao kòm yon moun de karaktè ki pa t kanmenm lese l detourne par n ta ka di la vie moileuse d'un cercle de bourgeois de Port-au-Prince, Akawo se te yon moun vètikal, jan w di l la, ki te prefere kanmenm swiside l olye ke li aksepte imilyasyon. Pa rapò a kontèks aktyèl la, kisa, pa egzanp, ou vle fè pase nan woman lè w kanpe yon nèg kòm Akawo pa rapò a kontèks aktyèl la? Bon, remake byen, n ap viv nan yon peyi, ni ou menm ni mwen menm, zòrèy nou kòche avèk yon seri de nèg k ap di w anvan anyen yo se pitit peyizan, yo se pitit sòyèt, epi premye moun ki trayi peyizan, ki trayi sòyèt la, se yo. Ou konprann? Akawo pa t konsa li menm. Akao li te gen rapò a tout kalite moun. Natirèlman gen nèg nan sektè politik la, gen nèg nan boujwazi a ki te eseye rekipere misye, achte misye, men yo pa reyisi. Tandiske nou wè ke se pa grap e pa pakèt yon seri de nèg ki sot nan milye peyizan, ke dosye pitit sòy ki ap bat lestomak yo ak sa kòm si se yon labèl de kalite, kòm si sa ba yo tou lè dwa, men an reyalite se pi gwo trèt ke yo ye. An. Yo pi gwo trèt ke ni a peyizan an, ni a peyi a. Ou konprann? Donk, dan se sans la, AKO se yon egzanp. Se yon egzanp a swiv don moun ki konn sa l ap defann. Sa pa anpeche ke l byen a tout moun. Sa pa anpeche ke l fè politik a tout moun. Sa pa anpeche ke li pale a tout moun. Men, ou pa reyisi kowonp li malgre tou. An. E li rete fidèl a li menm jiskobou. E gen de istwa. Des individus konsa nan listwa, se pa fasil pou jwenn yo. E gen de moun pa egzanp ki konn eseye relate istwa sa yo. Pa egzanp, si n vle pragmatik e pratik, gen de moun pa egzanp lè yo fin vote yon palemantè, nèg la rive nan palman an li Pòtoprens. Gon istwa mwen konn tande moun bò isi esplike, yo di, a monchè, Nèg pò o prens gen yon mòd depi nèg a vini, yo kòwonp li, oubyen yo chèche yon bèl grimèl pou li, yo fè l bliye kote l sòti a, e menm nan lakay li nèg a pa resi retounen. Monchè m ap di w yon bagay tande frè, depi lè yo kowonp yon moun konn moun nan te koriptib, dakò, depi w wè ke yo reyisi pran yon nèg avèk yon kout kòb oubyen jan yo di a la avèk yon kout fouk, konnen ke l te ke l te sou sa deja. Se okazyon l te tann. Li potko jwenn moun ki pou pale avè l la, moun ki pou ofri l, moun ki pou vire l lanvè a. Men se yon moun ki te deja dispoze pou sa. M kapab di w ke, pa egzanp, nan dènye palman ki sot pase la, te gen yon moun ki depite ki rakonte m, Ke gon seri de depite majorite ekrazant majorite kolèg li si gon mo pou pwononse pou fè tout kòn pouse nan tèt nèg sa yo se mo Ayiti a. Depi w pale dAyiti fò n fè yon bagay pou Ayiti tout nèg sa yo move paske yo di w yo menm se pa afè Ayiti yo vin defann se kòb yo vin defann ke Ayiti pa fè anyen pou yo. Poutan lè w ap gade nèg k ap di w sa li fè primè l avèk segondè l nan lekòl nasyonal nan lise Li fè inivèsite l nan Inivèsite Deta Dayiti. Tout se Leta k peye l pou li, men Ayiti pa fè anyen pou li toujou. Pou Ayiti te fè pou li, fò l te fèt avèk yon mago lajan nan bèso l, fò l te fèt avèk yon kiyè lò nan dyòl li. Depi lè sa Ayiti t ap fè pou li. W ap gade nèg la, epi li menm ankò l ap bat lestomak li pou l di w li se pitit peyizan, li se pitit sòyèt, eksetera. Men se pi gwo trèt ki egziste. Se pi gwo machann peyi ki egziste. Moun sa yo se 2 moun ki ekstrèmman danjre. E se moun sa yo tou, lè yon seri de sektè politik, ekonomik wè ke yo pa ka rekipere a kawo, sa avèk yo pral sèvi tou wi pou detwi a, pou konbat a kawo. Se menm yo menm nan wi ki pral ki pral pyeje l, ki pral kanpe devan l. De moun ki te bò kote l, ki te pran lèzam avèk li, men ki yo menm pa t ap defann menm bagay avè l. Yo t ap defann pòch yo. Yo pa t ap defann kras kote yo soti a. Yo pa t ap defann ni papa, ni manman, ni sè a frè vre. Paske yo menm yo bezwen, yo bezwen. Lè yo gen istwa peyi a jiskaprezan. Wè, wè. Paske moun sa yo menm yo bezwen rete nan bòn gras, e m ta ka di chèf yo. Pou sa yo prè pou yo trayi, yo prè pou yo tiye menm. Yo pa menm bezwen rete nan bòn gras, yo bezwen antre nan bòn gras, plis yo pa t menm gen nan bòn gras. Wè. Ou konprann? Yo bezwen antre nan bòn gras, yo bezwen pami moun k ap peze souse yo. Se tout. Wè. Mentnan si w ap pran yon moun tankou Antwàn Simon. Ou pale don lòt moun ke nap vin avèk yon liv sou li. Antwàn Simon se te yon peyizan. Antwàn Simon fè asansyon l, li sòti chèf seksyon, li rive kòmandan depatman di Sid, li rive prezidan de la Repiblik. Men Antwàn Simon te gen yon konsyans kanmenm ki te montre l ke nou pa kapab kontinye ap mennen peyi a jan n mennen l la. E dezyèmman tou fò n fè apèl a tout kalite moun ayisyen kòm etranje ki kapab envesti ann nan peyi a pou ede n sòti nan twou kote n te ye a. Li pa ton entelektyèl, li pa ton letre, men li pa ton analfabèt jan moun ap di a. Se pa vre non. Ou konprann? Li te pwofesè lekòl yon sèten moman. Se ton moun ki te gen yon gwo bon sans. Se ton moun ki te, laprèv, yo toujou rakonte ti anekdòt sa a, Lè misye rive prezidan, misye gen yon zanmi lokal ki ta avoka, ki repwoche l deske l pa fè l minis de la jistis. Li di zanmi an, m ap gen yon ti koze, ou wè mwen menm Antwàn, m ka prezidan men m pa ka minis non. Nenpòt ki moun ka prezidan, s on sikonstans politik, men pou minis la, fòk ou gen yon konpetans, fòk ou gen onètte pou sa, m pa genyen l. Sa vle di, ant parantèz, ou menm tou ou pa genyen l. Se sa k fè ke m oblije, m oblije pou yon moun ke m pa konnen men ki rekòmande m e ki fè travay la byen. Ou konprann? Donk vwasi yon bonòm ki son peyizan, ki son gwo bon sans e ki te di w konsa, ou pa dwe peyi ki twò pre w. Pase peyi ki twò pre w la, si w gen difikilte pou w peye l, w ap gen pwoblèm. Lap gen bato de gè lap voye menase'w, pito'w al lwe bò kot on peyi ki lwen'w. Lap reflechi anpil paske'l pa gen bato de gè pou'l voye bò kote ou e lap reflechi paske sa ap koute'l menm si lwen'w e ke'l gen bato pou'l voye yo la. Se yon moun do ki fè 2 zan sèlman o pouvwa a, men se yon moun jan Antwa Pyè Pòl montre nou an, gon seri de bagay ke misye te vle negosye pou peyi a, pou agrikilti, Jan Gérard Jerry esplike nan liv la, lè misye revòlte kont non Alexis, li ranvèse non Alexis, se tout yon sikonstans, sa pa t nan plan l, se yon enjistis yo te fè li. E misye te panse ke meyè moun ki pou te dirije peyi a, se te Anténor Firmin, se byen vre, li te gen senpati pou Firmin, men boujwazi ayisyèn nan vin fè misye konprann ou pa pran pouvwa pou moun, ou pran pouvwa pou tèt ou. Misye aksepte l, men. Sa vle di son tantativ ki reyisi de koripsyon politik men men kanmenm malgre ke antouraj misye te bezwen fè lajan, te bezwen fè kòb eksetera misye rete kanmenm atache a yon seri de demach ke l te vle fè pou peyi a. Se te yon sitiyasyon konplike pou misye, misye fè de move bagay tou Men misye fè de bon bagay ke m panse ki montre w sa m t ap di a. Misye te genyen le souci d'un minimum de compétence et d'un minimum d'honnêteté. Ahh. M pral gade malgre Yakaw mouri men oeuvre li kontinye pale pou li, tanperaman misye, karaktè l etc. E se sa ki fè ke misye pa mouri m ta ka di veritableman paske misye kontinye egziste atravè konpòtemanl etc men eksperyans ke Akao viv la e ou relate sa nan roman fiktif ou reyèl raple n kapasite ke manevriye politik yo genyen pou ke yo fè pèpetye sistèm tradisyonèl la èske ou panse kèlke pa jodi an pa rapò a de veritab lit ke yon moun ta ka mennen sa ta ka fèl ezite? Mon frè pam nan bawòl. Mwen menm bagay ou pa antre nan wont anba ou vle antre nan lit sosyal lit politik fò kòmanse pa bay tèt ou yon fòs e fòs sa chita sou 2 bagay premye bagay se ide kisa ou pwopoze pase gen anpil moun ki bat kò yo sou sèn politik la depi toutan yo pa gen okenn ide se pale tenten di rans yo pa pwopoze peyi a anyen M pa konnen depi konbyen tan gen emisyon politik anndan peyi a, sitou le samdi. M mande tout moun sa yo k ap pale anpil nan emisyon politik la, peyi a gen pwoblèm dlo, ki jan w anvizaje si w pran pouvwa w prale sou pwoblèm dlo a? M poko janm tande sa nan okenn emisyon swadizan politik. Di yo ke peyi a gen pwoblèm grangou, ki jan yo vizaje pwodiksyon agrikòl anndan peyi a, m poko janm tande sa. Sa vle di se pa politik moun sa yo ap fè, moun sa yo vle gen yon lòt bagay. Nou menm nou pa fè politik, se yon lòt koze n ap regle, paske tankou Thomas Jefferson te di, La politique c'est la recherche du bonheur, sa vle di ke jan Aristote te panse l la, se yon fason pou w ap reflechi pou w amenaje peyi w, pou moun kapab viv byen. An Ayiti e pa sa nou fè. An Ayiti se malè nou simen. Nou sèvi a mizè moun, nou sèvi a grangou moun, nou sèvi a inyorans moun pou n ka manipile yo, konprann, nou sèvi a tout kalite vye koze, moun nan wo, moun nan anba, moun nan nò, moun nan sid, moun wouj, moun nwa, tout lòbèy sa yo pou nou ka rive afè nou. Sa vle di an doto tèm nou pap fè peyi. Se sa l ye. Akawo te konprann sa byen wi. Lè a Caro te di, Pa okipe yo non. Ou te mèt wè yo nwa kou lank. Depi yo gen lajan, yo pa konn afè pèp. Ou te mèt wè yo blan, yo milat, yo blan. Gade volim kòb yo genyen pou konnen a ki moun w ap pale a dabò. Paske li ka klè Men avèg pèp la, tankou l ka kont li tou. Menm jan w kapab wè yon nonm nwa, li ka pèp la tankou l ka pèp la. Se pa sou koulè po l sèlman pou w gade, se sou sa l ap fè, sou aksyon l ap mennen, lè sa w ap konnen èske li son w zanmi, èske son moun ou ka fè yon bout wout avè l, oubyen èske l son w edmi de klas. Se sa ki enpòtan an. Menm si ou te genyen de ansyen kolaboratè ki trayi w, èske sa vle di kèlke pa ou vle atire atansyon moun yo? Depi w antre nan wout sa a, fò w bat pou yon modèl, pou w kite yon bagay pou, m ta ka di, moun k ap vini yo. Non, definitivman. Definitivman. Paske depi ke ou mennen konba w. jan pou mennen l nan, sa vle di avèk konviksyon, avèk entelijans tou. Pou konn kilè pou avanse, kilè pou rekile, w ap kite yon eritaj. Kantite moun nan listwa, sa pa vle di ke yo te genyen pou sa. Men jiska prezan y ap pale de yo, y ap pale de yo paske yo kite yon ideyal, yo kite yon modèl de konpòteman, chaje moun konsa. Akaro pèdi, men ideyal li siviv li. Li travèse letan. Gen moun ki ka pran l kòm referans. Tandòt moun konsa. Ou pran yon moun lòt bò pa egzanp tankou Chalmay Peral. Chalmay t son moun ki pèdi. Wi, yo antere l an kachèt. Men sepandan jiskaprezan Chalmay Peral ret yon modèl de patriyotism. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke an istwa, byen souvan, sa rive ke ideyal la pa triyonfe. Moun ki t ap defann li an ka tonbe, men ideyal la siviv li, paske une idee ne meurt jamais. On peut tuer un homme, mais on ne peut pas tuer une idée. Se sa k fè m toujou di, pi enpòtan, pi enpòtan se pa lajan non. Li rive Okay kòm sèl kote li te ka refijye l paske li trake tout kote pa lapolis espanyòl. Twazyèmman, menm moun ki t avè l yo, gen de moun ki kòmanse ap jete misye paske bon sèt en pèdan. Fò w konn sa wi nan lavi, gen de lè, lè gen anpil moun wè ke w gen lè ou s on kòk ki faya, yo kite w. Men, misye di l pral tante yon dènye chans bò kot prezidan Petion pou l wè sa Petion ka fè pou l. Poukisa Petion ede misye? Paske Petion konnen pa eksperyans, une idée ne meurt pas. E ide de libète e d'endepandans la ke misye ap defann nan, kont Lespay, pou Venezuela, pou Kolonbi, pou tout peyi sa yo, se yon ide fort. Miranda te vil avèl, Miranda te pèdi, misye ranmase l, pou le moman misye pèdi. Pour le moment. Men ide a vivan. Donk Petyon pral di misye monchè pou ke ide a kapab viktoryez, il fok ou fè linite otou de ou. Paske yon pèp ki ini pa pèdi batay. Linyon fè la fòs. Se sa ke eksperyans ayisyèn nan te pwouve Petyon. Donk si w fè reyisi fè sa, m ap ede w. E se konsa nan vil Okay, nan yon madanm, misye al reyini la, se anplasman kote ou wè ansyen acheveche Okay la te ye a. E pi tout kerèl, tout disansyon vide antre yo, inite kòmandman an fèt, e pi se lè sa a Petyon di misye, kounye a la idol la pral pran fòs. Se kounye a w bezwen yon jarèt materyèl, enben m ap ba ou l. Li ba l zam, li ba l enprimri, li ba l minisyon, li ba l moun, li ba l lajan, li repare bato l, li peye dèt li. Men, poukisa l fè tou sa? Se paske li wè Bolivar li se senbòl yon koz. Koz la enkane nan lide de libète, dendepandans. Men li di l tou, Fò w gonfle ide a, fò w mete l'abolition de l'esclavage ladan l. Se sa k fè, lè Boliva di misye men devan tou sa w fè, ki jan pou nou remèsye w? Li di son sèl jan pou remèsye m, tout kote w pase aboli l'esclavage, pase si w pa fè sa, Ideyal de libète pou en kane a pap konplè. Li pap konplè. Ou ranfòse kòz la, ou ba l jarèt e w ap wè ke w ap gen plis fòs, w ap gen plis moun avè w. Donk o depa, se sa pou l ye. Il fò ke w vini avèk yon ide nouvèl ki ranmase aspirasyon, revandikasyon moun nan peyi w. moun kap viv nan dyaspora a tou pou kapab a se moman la reprezante vrèman yn koz la koz dayiti. Wè, tout a fè. Mentnan nou bwal refèmen pa rapò a sa Michel Soukar kòm nou te antann nou pou 30 minit m pa vle pa respekte lè ke nou te chwazi fè a. E ki rezon ki ta fè yon moun vin patisipe nan vant sinyati a k ap fèt 29 avril la nan Brifèt nan ansyèn baz minustah? Bon, enben ou di li. Sa vle di ke se yon prezantasyon, konferans avèk vant sinyati k ap fèt samdi apati de 6 è di swa. Ap gen 3 liv Ap genyen roman Michel Soukar la, Caro veut ta mort, ne tue pas David. Ap genyen Little Malania, etid istorik, ki gen etid sou Bolivar, ki gen etid tout èd ke Ayiti te pote pou peyi latino-ameriken ki t ap goumen pou endepandans yo, pou Kiba, pa egzanp, se ke anpil moun pa konnen. E tan dot, tan dot lòt peyi, èd ke n te pote pou Etazini tou, sa se epòk lè n te koloni fransèz, se mwen ale pale de sa, pral gen liv Son Pèl Simon an, Avènman, Gwo Kouvèch Chèkmil, chak liv sa yo ap an vant a 2 mil goud, tou le 3 ap an vant a 6 mil goud. Donk, sa m di donk, w ap bay adrès la, ou konnen l pi byen ke mwen. M bay ou l, epi nan fen emisyon an, m ap atire atansyon ou sou sa ankò. Efektivman, donk 3 liv sa yo la a, y ap y ap disponib pou moun yo san zoken pwoblèm. M pa ka kite w ale pou ke m pa pran kòmantè nan men w pa rapò a sa k ap pase nan peyi an. Kanapevè, ou gade sa k pase yè, popilasyon an kanpe, m ta ka di kòm yon sèl òm, jan moun yo renmen di a, epi yo atake bandi. Ou panse sa ka enskri nan yon dinamik ke ka gen yon espwa pou nouvèl Ayiti a, ka gen espwa ke popilasyon an ka goumen kont bandi yo? Li dwe enskri, li dwe enskri paske si li pa enskri, lè sa a, bon, nou se yon peyi ki fouti nèt. Donk, egzanp sa a, m panse ke tout moun nan peyi a fèt pou suiv li, ke se swa Jakmèl, ke se swa Okay, ke se swa nan Nò, tout kote.